Pou moun met nan tèt yo, yo di se Lèzetazini, Lafrans, Kiba nou genyen ki vin nome Prezidan Aristide otanke Prezidan Tranzisyon, nou di non nou menm. Pase ke nou menm depi 15 novanm 2018, a chak fwa nou pran lari a nou te toujou gen lide nou nan men nou pou nou di men ki moun nou aksepte, men moun nou vle ki pou asire tranzisyon an pou nou. Jan ke yo di la, se pa sa li ye. Se pito se travay pèp la ki rive sou moun sa yo, ebyen yo wè yo pa ka fè. Kote l bay pèp lan? Se ale chache pouvwa a nan men enperyalis lan. Kote l bay pèp lan? Se ale chache pouvwa a nan men tout magouyè, mafya ki pran peyi an otaj pou pote l bay pèp lan. Nou konnen antanke mas pèp, selon sa Doktè Joventrè Aristide te fè pandan pakou l yo, Nou wè se sèl prezidan ki tap reponn bezwen pèp, se sèl prezidan ki te kwè nan edikasyon, se sèl prezidan ki te kwè nan lwazi, se sèl prezidan ki te kwè nan kreye lojman pou pèp rete. Donk rezon sa, nou menm antanke militan lavalas, nou menm antanke pèp, nou pap janm obeyi, nou pap janm sispann boule beton an pou n mande viv Aristide, pou n mande doktè Aristide kòm prezidan peyi an pou dirije nou. E n ap di, n ap viv nan yon peyi demokrasi. Demokrasi ki vle di ki sa? Ki vle di se pèp k ap chwazi, se pèp ki bay, ki dwe bay lidè yo. Se pou rezon sa nou menm, nou mande mas pèp lan, e n ap di a mas pèp lan, se sèl nou menm ki ka sove tèt nou. Se sèl nou menm ki ka sove tèt nou. Donk, nou sipoze pran beton an an foul. Pou n reklame Doktè Jean Bertrand Aristide kòm prezidan nou pou l kontinye kreye bon lwazi, pou l kontinye kreye bon jan lopital. N ap gade jounen jodi an, n ap gade jounen jodi an, fòk je nou pa ta louvri pou n pa ta wè 2004, kiyès ki te bandi yo 2004. Jounen jodi an nou wè se menm bandi yo ki kontinye bandi e se menm lidè a ki t ap fè lekòl, ki t ap fè lopital, ki t ap fèt pou jwenn lwazi pou pèp lan, nou wè se li menm ki kontinye ap fè bagay yo. Donk n ap di, nou idantifye bandi yo jiskaventnan e nou idantifye lidè nou ki se Doktè Jean Bertrand Aristide. N ap, nou p ap janm sispann pile beton pou n di, viv Doktè Jean Bertrand Aristide! Avi! Wa! Wa! Mèsi. Plan SPL la se Jean Bertrand Aristide, nou pran beton an pou nou al voye yon mesaj fò bay tout enperyalis ki nan peyi a ki vin kraze peyi a, ki vin e tout ti richès peyi a genyen yo, yo fin pran yo. Nou toujou, chak jou, nou pran beton an pou nou reklame lidè nou, tout lidè nou nou menm se Jean Bertrand Aristide, paske se Jean Bertrand Aristide ki fè plise pou nou, ki fè plas pou nou, ki fè e desann lavichè a pou nou. Se poutèt sa n ap. Se konsa, Ayiti pou Aristide, Ayiti pou Aristide. Vwala, n ap kontinye e fè popilasyon viv. Zanmi m kòman nou ye? Pou kisa w la jodi a? Jodi a mwen la, se pou n al devan li, al chèche de Doktè Jovenel Aristide lakay li. Paske nan sitiyasyon sa a, peyi sa a rive la, se sèl Doktè Jovenel Aristide ki ka remedye a sitiyasyon sa la. Paske nou menm Jovenel Aristide, aksyon te kòmanse poze pou nou. Depi 90 a rive 2004, donk tout sa montre ke se pou pèp, se pou pèp ap travay. Bon, e peyi a, nèg phtk yo, yo fè anviwon 10 an la, yo ap kraze peyi a, e yo mete peyi a anba nèt. Nòmalman, nou menm, Jovèl Guy Aristide, kòm on nèg ki gen anpil sèvo, ki kapab, nou menm nou di, se sèl Jovèl Guy Aristide ki ka remedye a sitiyasyon sa, paske gen yon sitasyon ki di, o gran mo, Li pran chwa, li pran chwa pou pèp lan, pou pèp lan ka delivre, pou nou ka sove. Paske san Janmèt Aristid, peyi Dayiti ap efondre. E se sèl li menm, nan tout lidè politik ki pase nan peyi Dayiti, se sèl Prezidan Janmèt Aristid ki ka libere Ayiti nan sa l ye la. Mèsi. Vwala, e nou mete pye nou atè nan kad mobilizasyon jodi a 26. e ki fè n dekouvri ke Jean Bertrand Aristide ki se lidè inik ki ka sove peyi a fas avèk sitiyasyon li ye la. Bon, nou gen lòt apwòch ki se apwòch restitisyon avèk reparasyon, kòm nou konnen l deja ke peyi Lafrans ta kase ponyèt peyi Dayiti nan lane 1825. Jodi a, nou menm nou la se pou nou denonse konpòteman peyi Lafrans ki pa janm vle restitiye peyi Dayiti lajan. Paralèlman, nou kwè ke peyi Lafrans si rich, men peyi a. Peyi Dayiti li menm li pòv, kote laprès apòvri peyi Dayiti. Jodi a nou nan la kad mobilizasyon sa a, se pou nou mande 1. Jean Bertrand Aristide li menm pou li pran pouvwa pou li kontinye bagay li t ap fè an 2003 a kote l te mande laprès ki sifiye l lajan e 2. Mande popilasyon an pou li desann an mas pou li vin mobilize, pou li vin revandike sa l genyen kòm dwa ki. kile, menm lekòl pitit pèp la pa ka ale, gade egzamen ap fèt, pou w wè gen de kote gen moun kòmsi ki oblije pa ka ale. Epi yo atake nou nan edikasyon, yo atake nou sou tout fòm. Men chanjman Ayiti se pou tout moun li ye, se tout Ayisyen ki konsène. Se sa k fè jounen jodi an, nou menm nou chwazi Jean Bertrand Aristide. Nou pa chwazi Jean Bertrand Aristide se paske nou se Lavalas, nou chwazi Jean Bertrand Aristide paske nou vle yon devlopman, nou vle yon chanjman. Divizyon an chak jou ki gen nan Dèlma 2 a, divizyon chak jou ki gen nan Bèlè a, nou vle sa sispann. Paske lè yon tip kwè nou Bèlè k tonbe, sa fè nou mal. Lè yon tip kwè nou Dèlma 2 k tonbe, sa fè nou mal. Lè n gade Evlin Sesè ki t ale, ki se yon etidyan, jounen jodi an, ki mouri sou yon pil fatra, ke lemonn antye ap gade l, nou wè sa se yon imilyasyon. Paske, dyaspora yo, chanjman Ayiti, se pou tout Ayisyen, ki tout ap viv lòtbò dlo, Jounen jodi a yo konn di se tèt ki mennen kò, jounen jodi a nèg sa yo se pòch ki mennen tèt yo. A vle di, jounen jodi a nou mande fòk chodyè a kraze, kraze sistèm nan, fòk chodyè a sispann vire yon sèl bò. Paske se nan kontèks sa ke Aristide di se pèp la k pou sove pèp la. Lè nan kontèks se pèp la ki pou sove pèp la, paske ou menm antanke medya ann fè travay ou a, paske w fè pati de pèp la, ou fè pati de ensekirite a, ou viktim de sosyete a tou, paske e pa sèl mwen menm ki nan lari an ki viktim, ou viktim tou. Men mwen menm m ap mande nou yon grenn bagay antanke medya, pa kite yo achte konsyans nou, paske gen anpil medya yo achte konsyans yo, gen anpil medya yo.